Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon deja nap swete ou pou pase yon bon moman avèk nou sou chanel sila chanel ki pote enfomasyon ba ou 24 èr si yo 24. 7 jou sur 7 san poz Ebyen nou kapab wè sa nou menm tou Ebyen ekoute jis avan de kòmanse donk n ap salye tout moun ki enpe partou atravè le mond Men nou prale nan Jakmèl pou n kapab salye Maitre Jackson Pelay di Maitre Pepe ki fè pati staff Sen Pòl Loto Ebyen se youn nan meyè pwofesè matematik nan arrondissement. Allez, c'est parti pour votre émission. Déjà, on a commencé avec une nouvelle. Bon, c'est quand même une nouvelle qui va vous donner froid au dos, mais écoutez, ça, c'est pas pour la première fois, ça arrivait. Parce que, depuis un week-end arrivé, écoutez, les gens qui sont chrétiens, des pasteurs, des prêtres, des religieux, yo met chachon kote ou met kon yo, paske Bandi ap rive sou yo, yap pran yo. Donk depi w wè Vendredi pwente, si w se pastè w se pè, chache yon kote w met kò w paske yap lachas ou e yap mete men sou ou. Fò m di nou ke genyen yon pastè nèg yo pran. Nèg yo pran pastè a jounen samdi a, kote ke yo anlve li, misye se Revariste Eliodor ki fè pati legliz Metodis Libre Parc Chretien. Endividi ame kidnape samdi 9 oktòb 2021 an Reveran Pastè Révariste Eliodor nan legliz Metodis Libre Parc Chrétien nan Dèlma 28 be. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, anviwon 5 è aprè midi, nèg ame pote boure nan yon legliz, legliz Metodiste Libre Parc Chrétien nan Dèlma 28 be e yo pwosede ak anlèvman Reveran Pastè Re Evariste Eliodor pandan yon seremoni maryaj. Antouka fòn di ke ka kidnaping yo yo menm se dènye jou ebyen yo vize dirèkteman klan relijye nan peyi Dayiti. Pou le moman nou poko gen enfo sou kantite kòb mesye sa yo mande men ekoute nèg sa yo toujou vize gwo quand il saji de pastè, de prètre ebyen depi w tonbe anba men nèg sa yo ebyen Se gwo sòm k ap pale. Donk, jan mwen di nou, donk sektè pwotestan an, sektè relijye a nan peyi Dayiti an jeneral, donk yon maksimòm de prekosyon paske depi ou wè wikenn rive, y ap rive sou nou. Ann pase nan yon lòt dosye. Genyen yon gwo bato kiben ki depoze samdi 9 oktòb 2021 an, yon gwoup 350 ayisyen nan pò APN nan. sou Bisantnè. Poukisa yo depoze moun sa yo la? Kisa moun sa yo t ap chache ki fè yo vin mete yo la? Ebyen, daprè enfòmasyon nou rive jwenn, ebyen, sitwayen sa yo ki te sou yon ti bato ki t ap pran direksyon peyi Etazini, yo pèdi nan lanmè Kiba e otorite kibèn yo pran yo. Mennen yo Ayiti, an nou swiv kòman sa te ye. Jean Lucas pase la baz. Pase la pito baz. An tou ka fòn di ke sò ki rezève ak migran ayisyen yo li pa bon ditou paske nan dènye moman sa yo se ke destinasyon final la Li toujou echwe. Se ka pou plizyè santèn migran ayisyen ki yo menm echwe nan laj kot kibèn alòske yo te vle antre nan peyi Etazini. Se triste de regarder cette situation men Kiba oblije rapatriye omwen 500 ayisyen ki t ap tante rejwenn Lèzetazini men ti vwalye a pran direksyon kot nò peyi Kiba. olye li dirije li vè Amerik di Nò. Medya kiben presize migran yo, yo pran yo an chaj avan rapatriman yo. Nou konnen kiben yo se bon moun. Wi, kiben yo se bon moun. Nou pral tounen toutalè paske jodi a la fò n pote tout enfòmasyon yo ba nou pou n kapab byen konprann sa k ap pase nan peyi Dayiti. Nou pral fè yon ti emisyon e m ta swete ke yon moun ki tande emisyon sa a Ou kapab kouri voye yon voice ba nou, wap gen chans pou voice ou a pase e nap salye ou tou nan pwochen emisyon an pou nou di kòman nou pa apresye ditou deklarasyon Donald Trump ki fè konnen anpil migran ayisyen se porteur VIH sida nan peyi Etazini. M ka pa gen repons pou Donald Trump, men m panse ke anpil moun pral gen repons pou Donald Trump e Si pou n ta bay repons ak Donald Trump, n ap oblije leve yon zonbi ki li menm te nan vivan te konn pale ak Donald Trump. Merci beaucoup la famille, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de partaj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abòne ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appréciez le travail, pi aprè kès kon di? A la prochèn!